Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 2 mars 2023 nou kontan avèk ou e nap salye tout moun ki aletranje tout moun ki pran yon atachman tout afè enfayibl anvè chanèl si la batay nan site solèy yè ebyen fòk mwen di nou ke nèg yo nan gwo enkyetid gwo enkyetid par le fèt ke Tout enfòmasyon yo te releye sou RL prod. Ban m di nou on bagay mesye. Paske gon bagay ki rive, fòk mwen bay yon repons. E mwen menm m se youn nan nèg kòmsi m pa nan kesyon britalite a. Nèg yo presanti ke ta gen yon dron k ap pase anlè a. Yo tire dèyè l. Men map chache enfòmasyon pou m konnen eske se klan Gabriel lan, eske se nèg tè nwa yo. Premye bagay pou m di nou mesye, e m se timoun anba a, chak fwa m toujou di nou sa, nou konn ap batay la m la. Wè dènyeman lè te gen batay lè Gabriel te touye pil bèf yo. Bon mwen menm, m se youn nan moun ki te vini ak yon veterinè pou te wè kòman yo ta kapab wetire yon bal bò machwè yon bèf. Konprann? Sa vle di, pèsòn moun pa ka ban m baryè nan zòn baryè fè, nan zòn fontèn, nan zòn pyè sis. Nan zòn Masyal, nan zòn Tè Nwa, nan zòn Divivye, tout kote sa yo, se mwen k gen kontwòl yo. E pa nou k gen kontwòl yo. Nou se chèf se vre, men se mwen k gen kontwòl yo an tèm enfòmasyon. Dwòn nou tire dèyè l la, li pa dwòn mwen an, tande! Epi ban m di nou yon bagay, lè yon nèg ou se bandi, w ap batay, ou pè! Pou jounalis pa bay enfòmasyon sou ou, ou son lach. Eske nou konprann sa m di nou an? Ou son lach. Mwen m pa pral antre nan lojik joure avè nou. Ou son lach. Ou konn pou ki sa? Depi ou lach, sa vle di sa w ap fè a, li pa gen okenn bagay de pozitif ladan l. Sa vle di ou se nèg k ap vòlè. Pa egzanp, e lè w on nèg tankou Donald, li vin nan lakou Jakome, kote m te rete, l ap bay moun presyon. Paske li pè. pou non l pa site, sa vle di ou son lach. Ou pa konprann non. Ou son lach. Ou ap fè de ekzaksyon ki pa ale nan sans pèsòn. Kounye a la a, si m ap fè yon paralèl ant bandi ki gen jodi yo avèk bandi ki te genyen yè nan Site Solèy, kit nan kan Gabriyèl, kit nan lòt kan, se vòlè n ap vòlè. Ou pa konprann? Se ekzaksyon n ap fè. Se bagay limenna n ap regle. Nou pa fè anyen serye pou Site Solèy. Paske m pral di nou yon bagay. M di nou sa mesye. M twò konn geto a. Lè Amaral te konn ap goumen. Lè nèg yo te konn ap goumen pou Aristid. Eske nou konprann? Lè sa m te stajiè nan Radyo Sinyal. Al mande William Baptiste. Lè minustah te konn ap rache yo anba anba bal, yo te konn rele m. E nèg sa yo, yo te konn pale ak jounalis. Yo te konn fè ti vòlè yo tou wi. Wi, yo te konn fè ti vòlè yo. Men, ou te wè gon bagay nèg yo t ap defann paske lè w pran yon nèg tankou Djed Wilme, se tout moun ki bat bravo pou batay Djed Wilme a paske lè misye vin sou wout nasyonal la, lè l pran yon kamyon diri, li pran yon kamyon poul, moun yo al byen pase. E pa li k t al byen pase. Se pèp la ki ta al byen pase. Men nou menm jounen jodi a lè n desann la a sou boulva a, nou pran yon kamyon, n al fè lòbèy nou, se nou k al byen pase. Èske n konprann sa m ap di nou an? Mesye, ekoute, tande byen, yon nèg ki pè pou yo site sa w fè, se paske sa w fè a pa bon. Ou konprann? Pa chache m kote m pa ye. Se la mi anba pye nou an. Lè n ap batay, se mwen k ap batay tou. Ou wè ban m di nou yon bagay. Wè Gabriel? Lè w wè Gabriel vini, l ap fè yon seri de bagay ki pa bon. Bon men ban m di w byen. Si pou m te pran lèzam, pou m te defann teritwa m, m t ap fè l wi. Men kòm m wè nou tout se menm bagay la nou ye. Se 69. Nou tout kanpe sou menm bagay la. M kite nou fè grimas. N ap fè grimas. Ban m vanse non. An tou ka, yè, nèg yo kontinye batay nan Site Solèy, pase ke nèg yo pa vle ke pou youn pote boure sou lòt mal. N ap swiv kòman sa pase. Bon, gon sitiyasyon tansyon o nivo de zòn San Fil, zòn Solino, 18, 24, Yè, e fò m di nou ke sitiyasyon sa a, nèg yo ap prepare la pou yo al bay Kempès on bwa kale. Batay la te rèd. Kòman batay la ye? Nan mitan batay sa a, il sanblere ke, tande sa m ap di nou an, paske kant mwen di sanblere, sètadi, gen kondisyonèl. Kempès ta fè apèl a Izo pou voye de twa chen anraje pou li. Lè nèg yo vini nan kad batay sila, nèg yo nan pote boure, pote boure, nèg yo antre nan Solino, gen nèg ki yon ti jan pèdi tèritwa. Pandan nèg yo pèdi tèritwa, nèg yo ap mache, gen kout fil ki fèt antre yo. Lè nèg yo vin regwoupe yo, a, m p ap ba n manti, nèg yo pou kapab retounen nan baz yo, nèg yo koupe tèritwa. Nèg yo pran anpil tèritwa, se sa ki te lakòz yon mouvman panik, kote ke anpil moun t ap kouri pa si pa la. Nèg ak gwo manch nan men yo, mwen m gen videyo ki vin jwenn mwen, m gen yon Arab mwen ki byen lwen ki voye yon videyo ban mwen ki moutre m kòman nèg yo ap deplwaye. Nèg yo dim tout nazon wi. Heyy! Gade pwoblèm mesye. Kounya la, nan batay ki te genyen an, m gon ti zanmi anlè a. Nou konprann lè yo di ti zanmi, se pa ay fi non. On ti blòdè. Eske nou konnen ki kote on grenn bal al chita mezanmi? Nan ti pati ti gason an wi. Lè yo voye foto a ban mwen, m poze tèt mwen kesyon pou m di mezanmi ou kwè misye ap janm ka fonksyone? Misye pran yon bal nan ti pati l. Kounye a la yo gentan fè radyografi, yo pral retire bal la. Senyè papa, m mande w pou bal la pa fè ankenn enpak sou testikil l. Jenn gason an. Paske se bagay ki rèd wi pou wè on bon maten ou te konn ap fonksyone. E pi lè w gade w pran on bal ou pa kapab fonksyone ankò. Se trist. Men m swete ke tout bagay pase byen. Akote de sa gen anpil moun ki yo menm pran bal anlè a. Kounya la, ban m di nou byen. Moun Bèlè Attention à vous! Parce que gen yon reunion ki fèt. Moun Solino pa renmen pou fè yo sote. Tande byen sa map di nou an wi. Moun Solino menm lè se a wòch yo kanpe, yap defann teritwa yo. Gon granmoun anlè a wi. Kòman n rele ankò misye? Misye preske pa gen dan ankò. Misye li menm li di, si nèg yo ka fè sa, Kounya l kanpe l pral batay pou moun solino. Bon antouka non misye echape men tout moun ki anlè a konn misye byen se yon nèg ki nan bagay la lontan misye pa gen yon grenn dan nan bouch li ankò anlè a gen anpil polisye ebyen sa map di nou an humm anlè a gen anpil polisye e dènyeman la m te fè yon emisyon pou m di ke gen posibilite pou gen yon lyezon. ant mesye sa yo avèk nèg je 9. Sa vle di Solino se pa zòn k ap kite w vin ba l on souflèt epi pou l kanpe gade w. Non mèt ret tann, nan jou k ap vini yo, bagay la kapab vrèman vrèman sere. Kounye a, konsèy m ap bay e. Konsta mwen fè dabò, peyi a pa gen anyen ki rete ladan l ankò. M kab petèt monte talè pou m di nou ke si bandi poko antre nan kay moun pou mete moun deyò, se paske yo gen yon ti konsyans ki di yo ke gen yon moun ki egziste ki pi fò pase yo ki rele Leta. Men, Se sou papye wi. Dan la reyalite leta pa egziste. Bon mwen menm ou wè si nèg yo vle yo di yap pran Ariel yo ka prann. E wè nan peyi sa a m santi tout gwo otorite ki pa gen pwoblèm, se paske yo nan kole dèyè ak bandi. Paske jan m wè nèg yo ye nan Pòtoprens la, bon imajine w, ou pran blòk Tènwa a, ou nik pran blòk sa sèlman, blòk Plenn nan. Si nèg je nèf yo di y ap fè tou sa yo vle fè, sa k ap anpeche yo? Lè w pran blòk Vitelòm nan, Vitelòm leve yon bon maten la, li di bon, l ap kraze wout frè plat. Sa kap anpeche l. Ou pran blòk vilaj la la. Bon gade kounya la. Nèg izo yo. Nèg yo al matisan frèm tèt pa dwat. Izo. Nèg yo ap fè video. Izo a menm menm. E bagay mizik li lap jere. Konprann. Nèg yo ap fè bèl video. Antouka tèt chaje. Bon mwen genyen 2 dosye mwen pote pou nou la. Premye dosye a se konsènan pandan wè peyi a pa bon, bandi ap fè lalwa, bandi ap jwenn pil lajan nan kò yo, nèg y ap fè koripsyon nan peyi an, andikape p ap byen viv. Ebyen plizyè dizèn pran lari pou kapab fè tande vwa yo. Peyi kolon, e nou pa gen kolon mezanmi ou pa jwenn anyen. Ayiti sa a son peyi kolon, e nou pa gen kolon mezanmi ou pa jwenn anyen. Solidarite pou la defans dè dwa dè pèsòn andikape. Jounen jodi premye mas la nou devan ministè afè sosyal pou nou bay konferans de près sa pou n kontinye fè yon rèl nan zòrèy leta paske tout otan nap kriye nap kriye nou sa k fè m di kontinye paske chak tan nou kriye nou kriye yo pa janm tande nou nou pa konnen èske se paske vwa nou pa otorize èske se paske yo minimize andikape yo twòp ki fè yo pa reponn nou. Nou konnen 8 mas se pral jounen mondyal dè fanm, nou konnen madam minis kondisyon feminin nan li pral pale de fanm se vre, men nou pa janm tande lè lap pale de fanm li pale de fanm andikape yo. Li konn pale de fanm nan prizon yo nou felisite l pou sa, nou dakò men nou menm fanm andikape yo nou di tou eske nou pa ladan l tou? Paske fanm andikape yo bezwen travay, nou menm fanm andikape yo nou gen fanmi nou gen pitit nou gen fwaye tou nou gen Kòm si nou se moun tankou tout moun. Nou mande Madam Maniga ki se prezidant Haut Conseil de Transition an. Y ap pale, yo di konsa ke gen yon kota 30 pousan fanm ki dwe respekte nan tout administrasyon piblik yo tankou prive yo. M ap mande èske fanm andikape yo pa ladan l? M mande Madam Maniga pou l pase zye l bò kote l si l wè 30 pousan, kota 30 pousan fanm nan respekte, Èske gen menm yon grenn fanm andikape ladan l? Etandike, chak kote ki gen 21 moun k ap travay, ta sipoze gen 2 moun andikape k ap travay pou pi piti. E nou menm nou di sa a twò piti nou mande plis. Se rezon sa a ki fè nou la, nou mande se pa chak 8 mas pou yo pale de fanm e lè yo pale de fanm, fanm andikape yo pa janm ladan l. Nou vin la pou n di, nou bezwen travay, nou gen kouraj, nou gen detèminasyon, nou gen kapasite. E kondisyon yo vrèman difisil pou nou, nou vrèman vilnerab, nou vrèman ap soufri e nou pa mande tout jounen pou y ap lonje manje ba nou, men nou mande pou yo ba nou travay, pou yo kreye kondisyon pou nou, pou nou kapab fè komès. Minis Bravè bloke tout sibvansyon, tout kote yo bare nou agoch adwat. Nou mande nou menm, nou bezwen sibvansyon, sa k pa ka jwenn travay yo bezwen sibvansyon, Pou yo fè komès. Nou mande tout moun, tout fanm ki nan yon enstitisyon, panse avè nou ui mas, e tout gason yo tou paske fanm se manman nou, fanm se madanm nou, fanm se sè nou, fanm se pitit nou, san fanm nou pa ka viv. Mèsi anpil. Ki ankadreman ministè afè sosyal ban nou? Ministè afè sosyal pa ban nou okenn ankadreman paske nou fè lèt nou mande sibvansyon pou komès li pa ban nou. Li fè nou òf ke atravè de FAES l ap ban nou kit pou nou distribiye bay andikape yo, Nad marinad se nan farin lap woule nou, li pa janm ba nou oken oken oken asistans ditou ditou, ministè afè sosyal zewo bare. Mwen se Brunel Louis Jean, mwen se kòdonatè jeneral SDDPH, ki se Solidarite pou la Defans dè Dwa dè Pèsòn Andikape. Fò m byen di w, jounalis la, kesyon w poze a vrèman bèl, ki asistans kòmsi nou jwenn nan men ministè afè sosyal? An gwo depi w pale de ministè afè sosyal ou anglobe sitiyasyon moun andikape yo. Sa vle di se pwoblèm nan, pwoblèm nan se la l ye, e la l poze. Lè w gade w gen CAS ki se kès asistans sosyal k anba titèl ministè afè sosyal. Nou gen biwo sekreteri deta pou lentegrasyon dè pèsòn andikape yo ki anba titèl ministè afè sosyal. Sa vle di lè w wè nou vin chita la a, nou vin fè yon konferans de près, gen moun ki ka minimize sa, nou konn rezon an. Nou analize kontèks la ki fè e la n fè l, pase lè nou gade anwo, nou gade anba, nou wè ministè afè sosyal pa libere ditou. Biwo Sekretè Ideta son kote yo trete an paran pov, e CAS ankò malgre CAS gen mrayè nan men l, malgre CAS gen ti bagay nan men l, yo bloke CAS nan men nou pou n pa benefisye anyen ditou. Non sèlman benefisyè dirèk CAS yo pa janm touche depi mwa dout, dezyèm bagay gen sibvansyon CAS konn bay, tout sibvansyon sa yo bloke. Gen moun ki ka panse se dirijan yo. Mwen mwen menm pa pòtpawòl dirijan yo, mwen di se sistèm nan k bloke. Poukisa? Si. Kontab pa òdone, anyen pa ka fèt. Si minis pa siyen, anyen pa ka fèt. A vle di sistèm nan bloke nou an gwo. Nou deja konnen peryè PM Ariel Henry. Nou voye yon mesaj bay misye trè fò pou n di misye, monchè, ou se yon doktè. Doktè sa nou konnen se nan tèt Ou konn opere de moun. Ou konn analize jan de moun ki gen jan de sitiyasyon sa yo. Nou panse ou se yon nan moun ki ta plis an favè moun sa yo e lè n gade nou wè e moun sa yo PM Ariel Henry bloke. Nou di PM nan, monchè e eseye gade pou wè kòman w ka trete CAS la. Pase CAS la pa ka nan dil politik tout tan. CAS son kesyon nèg yo nan negosyasyon. Banm CAS PM ma sipòt ou. PM, pretem CAS non, pou de twa segond, mwen menm map bon map pèmèt ou fè twa zan anpè, non, fòl pa konsa. Yo ka negosye tout kote men kote ki moun ki pou moun ki pli vilnerab yo, kote ki pou moun ki an nesesite yo, kote sa yo pa ka nan negosyasyon politik, yo pa ka nan deal politik, yo sipoze nan teknik e sosyal. Nou di CAS bloke nou menm nou pa dakò, nou met pye n atè pou n pale avèk lemond antye, Pou le monde antye vin sipote SDDBH nan batay sa ke nap mennen an, pou sea sispann fè chanjman tout la senp jounen, non dil politik maye kite moun yo pou yo travay, pou moun kapab jwenn yon slaj anndan CAS. Nou pral anchene avèk òganizasyon sitwayen pou yon nouvèl Ayiti ki prezante rapò sou ka omisid nan peyi a pou mwa fevriye a. Nou rankontre avèk laprès kòm dabitid pou nou prezante rapò mansyèl sou ka domisid yo. Jan nou toujou di l, OCNH li menm li fè travay sa a nan plizyè objektif. Premye objektif la se pou pèmètre a popilasyon an pou yo konnen nan chak zòn ki kote ki gen plis ensekirite an fas yo menm si y ap sòti pou yo konnen ki mèyè planifikasyon pou yo fè pou pwòp tèt pa yo. Dezyèm objektif la, se yon kontribisyon sitwayèn, se pèmèt a otorite konsène yo pou yo genyen plis enfòmasyon nan chak zòn e ki kote ki genyen plis ensekirite nan chak mwa e alèd de rapò OCNH sa a, otorite yo ap kapab fè yon mèyè. planifikasyon sou kijan pou yo planifye pou pote yon repons sou kesyon ensekirite k ap ravaje popilasyon an. Donk se nan 2 objektif sa yo nou fè rapò sa a sou ka domisid yo. Donk pou mwa fevriye a, OCNH rive repètorye 55 moun ki tonbe anba bal asasen ki tonbe nan moman kote yo pral nan aktivite yo e pami 55 moun sa yo genyen 2 polisye e genyen 2 sòlda FAd'H. OCNH fè plizyè rekòmandasyon nan kad rapò sa, donk si genyen yon bagay nou swete sè ke sitiyasyon an li depase polisye yo. polisye yo pa kapab reponn e se pou sa de manyè konkrèt OCNH swete genyen yon entèvansyon de yon fòs miltilateral ki fèt pou pèmèt genyen yon repons ki pote nan kesyon ensekirite k ap ravaje peyi a. De lòt kote, fòs sa li dwe pote yon apui teknik e lojistik pou polisye yo pou pèmèt polisye yo kapab reponn a sivil ame yo ki ap atake yo de tanzantan. Anplis, dwe gen yon repons imanitè tou ki pote nan zòn ki defavorize yo pou pote yon repons bay popilasyon ki ap soufri de grangou, de tout mizè ki gen yo. Donk, sitiyasyon an li grav anpil. Òganizasyon an pa kapab chak jou ap fè rapò sou moun k ap mouri anba bal. Nou swete yon jou nou fè rapò sou kantite envestisè ki rantre nan peyi an vin kreye biznis. Nou swete yon jou nou fè rapò sou kantite jèn ki soti nan fakilte men ki jwenn posibilite pou yo rantre nan bwat leta yo pou yo travay, nou swete yon jou pou n fè yon rapò sou kantite moun ki pran retrèt nan peyi an men k ap travay pèzibleman, nou swete yon jou nou fè rapò sou kantite touris ki rantre nan peyi an ki vin pran plezi paske gen yon klima de sekirite. E le fèt ke nou nan yon kriz enstitisyonèl, nou dan lensekirite, pwoblèm nan l ap ravaje peyi an, nou pa kapab sòti nan sa nou ye a konsa konsa. E se pou sa, yon lòt bò nou swete aktè konsène yo pran dispozisyon pou jwenn yon isi a kriz k ap ravaje peyi an, pèmèt gen yon klima de sekirite, yon klima de pè pou debouche sou òganizasyon eleksyon Pou pèmèt genyen yon Paleman, genyen yon Premye Minis ki pran angajman devan le Paleman, genyen yon Gouvèneman ki lejitim, genyen yon Konsèy Elektoral ki mete kanpe, pèmèt enstitisyon yo, yo rive efektiv pou pèmèt popilasyon an li menm li benefisye de sèvis yo, E la, nou pa p nan bezwen e fè sakrifis, pase anba fil pou n ap al chèche lavi nan peyi blan, men n ap santi nou alèz pou nou viv nan peyi nou. Donk, se rezon sa a ki fè nou te rankontre avèk laprès pou ke nou bay e enfòmasyon sou ansanm de ka domisid ke nou menm nou te repètorye pou e mwa a e fevriye a. Pa bliye ou genyen yon popilasyon ki genyen k ap konfwonte plizyè pwoblèm. Fò n di tout moun yo pa pati pou menm koz. Genyen de moun ki pwofite de pwogram Biden nan men poutan yo te ka viv nan peyi a. Donk se paske gen yon klima densekirite, enstabilite yo e pwofite de pwogram Biden nan. Donk nou pa kapab di moun yo yo pa byen fè, nou pa ka di yo pa renmen peyi yo, le fèt ke leta li menm li pa pran dè dispozisyon pou pèmèt moun yo rete nan peyi a. Donk nou nou menm nou nou nou pa genyen E nòt negativ nou bay sou moun ki pral chèche lavi yo. E chèche lavi a nan plizyè sans. Chèche lavi paske yo pa jwenn travay, chèche lavi menm si yo jwenn travay men yo dan lensekirite. Donk lavi avan tout. Donk nou menm nou kwè ke leta dwe pran dè dispozisyon pou yon lè menm si menm si yon peyi ta lanse yon pwogram konsa Men, Ayisyen pa p bezwen nan fè sakrifis pou yo travèse ankò, men y ap santi yo alèz nan peyi yo. Donk se pa gouvèneman yo pou nou repwoche, pou nou di y ap pran resous nou, men se Leta lakay nou pou nou fè pledwaye pou yo travay pou pèmèt resous nou genyen yo, pou yo santi yo alèz nan peyi a. E lòske yo alèz, yo pa p bezwen al nan riske lavi yo, al fè dezan nan peyi blan san yo pa konnen kisa yo pral jwenn kòm opòtinite. Leta pa kapab goumen avèk leta. Leta dwe chita avèk leta pou jwenn solisyon fas a yon kriz popilasyon an ap andire oubyen ki egziste. Donk nou menm di kote nou le CNH nou toujou di wi nou pou sètifikasyon paske fòk sistèm nan li menm li epire. Gen jij ki ap fè sa ki pa sa anndan sistèm nan vrèman. Men konsa tou gen jij ki ap poze de bòn zaksyon. Donk nou menm nou toujou di e sètifikasyon an li pa dwe yon outil de vanjans. E se pou sa le fèt ke genyen de jij ki di yo viktim de sètifikasyon an paske rapò yo yo pa transparan e nou menm nou pou yon travay ki transparan nan sans sa nou swete genyen yon komisyon de reevalyasyon pou pèmèt yo gade efèktivman Eske jij ki nan CSPJ yo te fè alò eske konseye CSPJ yo te fè jij yo abi? Nou menm, nou pa pou yo kenbe jij ki nan kòripsyon anndan sistèm nan. Men n pa pou yo fè jij abi anndan sistèm nan tou. Donk fòk genyen yon travay ki fèt dan lobjektivite, dan lenparsyalite e lè sa a, y ap epire sistèm nan e epirasyon an, rezilta a, l ap genyen kòm enpak. positif se la kreyasyon d'un lien de confiance entre les justiciables et les acteurs judiciaires. Se yon kesyon anpil jounalis toujou poze mwen menm pèsonèlman, men mwen toujou reponn li, pafwa kòm jurist, pafwa kòm defansè dwazimen, pafwa kòm moun. Fòk nou dakò jodi an nou nan yon sitiyasyon kote bandi vle pran peyi an. Kòm defansè dwazimen, lavi se yon bagay ki sakre. Pèsòn pa dwe ote lavi moun konsa konsa. Donk, nou pa pou yon komisè di gouvèneman k ap egzekite moun konsa konsa, men nou pou yon komisè di gouvèneman k ap travay pou mete lòd. Donk, nou menm, Kòm defansè dwa zimen, nou respekte lavi paske lavi est un bien sacré, men sa ki bon anndan travay la fòk nou apresye l, donk nou pou tout komisè di gouvèneman k ap travay pou mete lòd paske se paske gen twòp banditism nan peyi an ki fè jodi an sitwayen pezib tounen prizonye. Donk sitiyasyon li grav. Nou pa kapab ankouraje egzekisyon osomè, nou pa kapab ankouraje moun ap fiziye moun, nou pa kapab ankouraje l, men nou ankouraje travay pou mete lòd tout an respektan lè nòm, lè prensip ki lye ak kesyon dwazimen. Men se sa nou sot prezante la a, nou prezante yon rapò kote nou di ansanm de moun nou rive idantifye ki mouri nan kesyon ensekirite a, Nou di, Ann soti nan kesyon ipokrizi a. Kesyon moun ap di lapolis ki la a kapab rezoud pwoblèm nan, se blòf. Se blòf! Ann soti nan kesyon ipokrizi a. Sa k gen la a, polis ki la a pa kapab rezoud li. E si l pa ka rezoud li, fòk genyen de solisyon pou rezoud li. Donk nan sans sa nou menm nou di, fas a sa k ap pase la a, Li enpòtan yon fòs etranjè ki ap gen yon misyon byen defini k ap genyen pou l akonpaye lapolis nasyonal teknikman e avèk kesyon lojistik, k ap gen yon repons imanitè, li kapab pote yon solisyon. Donk se pa okipasyon, se pa entèvansyon pou entèvansyon, men se yon entèvansyon ki ap vize. pou pote yon akonpayman bay Lapolis Nasyonal Dayiti k ap pote yon repons imanitè e pou kriz la rezoud. Nan nivo wo CNH nou di l e nou fèm alabar, moun k ap di Lapolis ka rezoud sa a, se blòf. Fò n soti nan enterè pèsonèl yo. Depi 4 an, n ap di Lapolis ka rezoud, moun kontinye ap mouri, moun kontinye ap kidnape, y ap kontinye pran kay moun, moun ap kontinye pati. Y ap kontinye bloke yo. Moun pa ka al nan gran sid. Moun pa ka al nan gran nò. Epi nou chita n ap di lapolis ka rezoud sa. Menm polisye yo pou tèt yo dan lensekirite. An n soti nan kesyon ipokrizi sa a. Se ipokrizi. Se blòf. Nou tout konnen lapolis ki la a pa ka rezoud sa k ap pase la a. E si lapolis pa ka rezoud li, fòk nou fè apèl. a de fòs eksperimante, a de fòs etranjè ki ap gen yon misyon espesifik pou rezoud kriz la. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.